Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Enben, depi kèk jou la wi gen ti ratman, ba wi gen ti ratman parce ke euh nou gen anpil ti pwoblèm teknik men sa va ale pou l'instant. E nap wè jodi a mwen parèt sou chanèl la un peu tard, ben wi men ekoute. Nou konnen kòman bagay yo ye nan peyi Dayiti. N ap fè yon maksimòm defò pou kapab pote tout enfòmasyon ba ou. Yè, nan mitan jounen an, fò n di ke te gen yon sitiyasyon kritik anba lavil kote zam t ap chante tribòpabò. Wè, bagay la te vrèman difisil. Ecoutez, j'ai même oublié de vous dire, aujourd'hui c'est bien le 24 mars, ben oui 24 mars 2023, rete sèlman. 7 jou pou mwa mas la li menm li ale pou mwa avril vini. Nou tap pale de yon sitiyasyon tansyon ki te genyen anba lavil anpil kouri zam tap chante pasi pala moun yo pat konn kisa pou yo te fè. Men ekoute lapolis li menm li fè yon kou yè a fò n di nan dènye moman sa yo la papa lapolis ap fè kèk ti kou wi lapolis ap fè kèk ti kou o nivo de santrevil. o nivo de plizyè lòt kote. Men anpil moun di ekoute pou yo ta wè lapolis ap frape vrèman ebyen se kwense pou yo ta kapab kwense Vitelòm. Ekoute yè Mordòm a la lu lapolis mete fen ak lavi yon sitwayen ame nan aprè midi jedi 23 mars 2023 a nan la lu komin Pòtoprens. Endividi sila Li tap sikile abò yon veyikil mak Toyota Land Cruiser zo reken koulè blanch imatrikile BB-79 834 avèk yon lòt konplis li menm ki te gentan chape poul li. Nèg sa yo daprè enfòmasyon se move zafè. Fè sa yo dewoule nan kafou Pòs Machan daprè sous lapolis ki fè konnen veyikil sila nèg yo te sou li an ebyen, Yo jwenn abò li 2 radyo kominikasyon, minisyon epi tou 2 pistolè ki te nan men nèg sa yo, yo sezi yo. Donk, sitwayen sa li menm, li tonbe epi absan nan apèl nominal. Dans la soirée d'hier, fò n di ke te genyen yon enfòmasyon ki te vrèman sakaje rezo sosyo. L'artiste atroce atrocement blessé par balle quel article Ben wi! Atis sa ki rele Stevenson Telfort alyas Atroce gwoup Rockfam viktim yon atak ame nan aprè midi jedi 23 mas 2023 a nan ru Katalpa dan la komin de Delma. Blese par bal, atis la te transpòte an urjans nan lopital daprè sous pwòch sektè kiltirèl la. Gen yon lòt moun ki te akonpanye artist sila a, li menm, li mouri sou plas nan kad atak sila a ki fèt o nivo de Dèlma 75. Anpil moun di, se pandan li ap sòti nan yon aktivite men gen anpil lòt vèsyon k ap sikile, donk se ta bò lakay li, li ta chita, atak sa a fèt. Tou sa nou kapab di se ke atak la fèt sou yon sitwayen ki rele Atròs Stevenson Telfort. Ebyen, tout sektè menase nan sosyete a pou kouwè l ye la. Dan la sware, genyen yon asasina ki fèt sou yon òm dafè o nivo de Okay. Òm dafè sila tout moun konnen ni sou non Tat Mura, pwopriyetè yon magazen pyès machin ki rele Bèl Boukan. Yo asasinen li nan lannwit jedi 23 mas 2023 nan vil Okay e daprè sous nou kapab fè konfyans nan twazyèm vil peyi a, òm dafè sila a ebyen se endividi ame ki atake li devan magazen li ki nan zòn Lafama. Tèt chaje! Blese griyèfman, viktim nan al mouri lopital nan moman yo tap eseye transpòte li pou l al pran swen. Se konsa moun ap tonbe nan peyi a, se konsa moun ap mouri nan peyi Dayiti. Bagay yo pa dous menm. Genyen yon dosye la konsènan Canaan. Mwen, jou, pou m ta nan yon lojik pou m ap fè dife volan. Paske, mwen gen nèg Jan peyi a ye la, malgre jan peyi a ye la, yo kanpe nan lojik dife volan. Sa pap bon pou nou. E l pap janm bon pou nou paske jan bagay yo prale la, yo pa kapab kontinye konsa. Tande byen sa m pral di nou. Sa k pase Kanaran an, li grav anpil. Alò se pa Kanaran non, se Titan. Mwen, depi kèk jou, ap mande pou kapab genyen yon lapè antre Titanyen e Sous Matla. Paske depi kèk tan la a genyen yon bwa ki limen oubyen yon marmit k ap bouyi antre 2 zòn sa yo. Akòz de bandi ki nan konfli a lòt gwoup, lakòz popilasyon an li menm tou vin nan kont ak lòt popilasyon an. Eske nou wè nan ki kouran nèg ame yo mete nou? M pral ba nou yon bagay ki pase. Genyen. Yon dam ki li menm ap vann pèpè. Nèg yo, alò nèg ti tanyen yo, lè yo fon kou, yo ale avèk machandiz la. Lè dam nan chache kontak, li fè kontak, li fè kontak, li vin tonbe sou Bogi nan ti tanyen. Bogi di l, oke, ou mèt vin pran machandiz lan, daprè jan dam nan pale avèk li. Dam nan ta sanble pran yon chofè moto, li ap fè wout la avèk li, pou y ale al rekipere bal pèpè yo. Pandan dam nan ap pase nan blòk sous matla, lè yo kenbe l yo di l ki kote l prale, li di l pral kote Bogi, li pral chache yon machandiz yo te kenbe pou li. Kounye a la, avan m ale pi lwen, èske. Se konsa bagay la tonbe, paske sa kapab rive. Enfòmasyon an vin jwenn mwen konsa paske lè enfòmasyon miltipliye l pase nan plizyè bouch, li konn yon ti jan defaze lè l vin jwenn ou. Pa le senple fè ke dam sa a di l pral kote Bogi paske l te gen yon machandiz ki pèdi, ebyen yo pran li, y ap remèt li l. Aa! Dam nan pèdi lavi l ansanm ak chofè moto a. Sa se enfòmasyon ki rive jwenn mwen e mwen kapab fè konfyans. Kounye a la a, Sa fè nèg yo mal, paske gon enfòmasyon k vin jwenn nèg yo nan baz la ki di, a genlè yo boule 2 moun la a nan zòn yo anwo yo. Ta sanble se moun ki t ap vin kote ou wi. Kounya a lè miche mennen enfòmasyon, li jwenn ke se fi ki t ap vin kote l la pou te vin rekipere ti bal pèpè l la. Mouche Bogi fache, mouche Bogi parèt sou wout nasyonal la, li veye tou, li pran yon sitwayen pezib, li touye l e li mete du feu sou li. Ann tande atravè videyo ki vin jwenn nou paske yo konnen nou pap ka pase videyo a. Yè yè yè swa yè swa yo tiye 2 inosan kap sot delma menn moun sou smat la tiye 2 inosan kap sot delma nou di sa la nou sot nan lari a la depi ti tan hein nou gentan fon ti mò pou yo la byen rapid byen rapid. Depi w atake nèg ti teren wap tonbe sou smat la moun sou smat la kap fè krim konsa e menm moun kap sot delma yo tiye yo di se moun ti teren yap fè manti sou nou anpwen nou pran youn pou yo la byen rapid byen rapid depi ti teren geng geng nou pa nan jwèt sou smat la leve n sou nich nou bra kale nan bouda yo. Pou tout moun ki entèrese, ou kapab gen chans pou kapab wè videyo sila. Tande byen, krim Bogi komèt la, se yon krim atwòs. Men sa k pase dam nan ki li menm t ap vini kote nèg yo a, li atwòs tou. Konprann byen sa m ap di nou an wi. Ann pou egzanp Babekyou. Ou parèt la, ou gen dwa fè yon fe bal sou ou ba Dèlma. Li menm li moute l al bay replik. Lè w parèt ou touye yon 5 moun pou li epi l parèt li touye 15 epi l mete dife. Donk, se aksyon an ki lakòz reyaksyon an. Kounye a la a, mwen m pa ni nan aksyon, ni nan reyaksyon. Bay moun lapè mesye. Fòn bay moun la pè. Si sou smat la gen bandi paske mwen m ta renmen konnen. E si la polis ap jwe yon wòl ki parsyal nan jwèt sa l pap bon. Konprann byen wi. Wòl la polis ta dwe jwe a se ta yon wòl enparsyal. Sa vle di ou pa dwe ni ap pwoteje ti tanyen ou pa dwe ni ap pwoteje sou smat la. Paske vouzèt la pou pwoteje e sèvir. Si peyi a pat fin gate ak bandi konsa, si se te de twa ti bandi pwèl pete ki te genyen, depi w te fin metrize youn, ou pa t ap ka tire l. Men jan bagay la ye la a, se a l'attaque, à la guerre comme à la guerre, nou oblije antre nan lojik Muscadin an, menm lè anpil moun pa dakò avèk li. Konprann byen wi sa m ap di nou an. Mwen menm, m vle ke. Pou sous matla ak ti tanyen antann yo. Ki sa k gen la kòm si 2 zòn sa yo. Lè m te fè emisyon konsènan zòn sa yo m te di deja. Kote sa yo se 5 a 10 minit wi. An kòm si 2 kote konsa e menm jan avèk Bèlè a avèk Solino en. Kòm si nou chwazi nou enmi youn ap touye lòt maten an la ou tande yo pran yon moun pou e ti tanyen demen si Dye ve ou tande yo pran youn pou sous matla. Quelle est cette affaire? Arete avèk sa! Arete avèk sa se pa nòmal! M konnen anpil nan nou bwè Florida, men ekoute, menm lè nou ta bwè Florida, men avan nou koze yon seri de aksyon, m pale pou tout baz nèt, reflechi! Reflechi! Ah! Nou bay pwoblèm mesye, nou bay pwoblèm! M te di nou ke m gen pou m fon ti pase nan plèn nan, ebyen maten an, mwen te fon pase nan plèn nan. M vizite anpil kote, la plèn, e pou tout moun! ki tap mande sim te jakomen yo wi m pase jakomen jakomen e lakay mwen m di non sa depi map pase m pase selman m gen dwa pa nan rele moun men m just pase moun poum pale avek yo m pale avek yo ou konprann moun poum pale avek yo m pale avek yo osi senp ke sa bon e. Nou konnen, yo arete Erline Destin, se la concubine du chef de gang de Savien. Ebyen, nan yon video ki dire 2 minit e 35 segond, yo t ap poze Esline kestyon. Alò, se Esline Destin, ok, se pa Erline. Li te toujou ap banm presyon bagay sa yo men e lèm te deside pou m ta al wè l la men etan m t ap achte yon toro bagay sa yo epi chak taksi m di pou yo mete m preval taksi yo pat vle mete m preval yo di anndan pa gen moun lè yo te mande m ki moun m gen preval m pat ka bay moun m gen preval epi l t ap pale avè m li di m ki kote w prale li te mande m pou m ba l wè telefòn nan li di e kouz sa k ap ekri w lan m di sa. Kòmandan Luckson wi paske l gen 2 semèn depi l ap ekri m men se yon moun ki te ba l nimewo telefòn mwen. Li te di l t ap voye kòb ban m pou m penyen, li te di m li t ap voye kòb ban m pou m penyen, li di m, li mande m si moncash la elaji, m di a l pa t bezwen voye lajan ankò. M ap di mèsi a tout lapolis. kap fè bon travay e map di mèsi avèk gang Nixon jounen jodia ki metem nan sam ye an li tap banm yon bòn pozisyon sa gen 2 semèn depi li tap banm pozisyon li tap ofrim kòb tout sa yo men li tèlman banm pozisyon mwen te deside poum ta al wèl tèlman m pa konn kote a li te dim lèm rive Ponsonde poum pran yon taksi pou metem Preval poum tal kotel poum tal bal plezi li tap banm anpil pozisyon ou konnen. Se fanmie pou jan peyi a ye. Peyi a anjan di kitel lap bat poum tal kotel la poum sove tèt mwen malerezman se nan tou mantre tèt mwen map di mèsi avèk Luckson pou jounen jodia menm nan men lapolis se akoz de li menm ki fèm tonbe nan sam ye a 29 desanm kap banm 18 an mpatap janm chwazi met tèt mwen nan yon tenten konsa se yon moun kite bay chèf gang Luckson nimero telefòn mwen poul tap ekrim poul tap banm presyon. Pou m te ka al kote l nan Baz Savyen. Menm kote a m pa t menm konnen. M te rive Kafou Ponsonde, li te di m konsa, pou m pran yon taksi. Lè m rive, pou yo mete m Preval. Men chofè yo genlè sispèk, paske m pa konn zòn nan. M pa konn Preval la. Yon jèn fanm, yon jèn gason k ap leve pou l kenbe tèt yo. Piga yo kite foli mennen yo kote l ta dwe mennen yo. Piga yo kite foli mennen yo kote yo pat dwe mennen yo. Hier m te gen chans tap tande TT a travers emisyon kote ke li tap kase met nan men Herline wi Herline ap danse Herline tounen influenceuse Herline ap chache alors Esline ap chache et puis au point ke TT te di valè jenn ti gason la kap soufri k bezwen yon bon ti fanm non menm non chita la sa vek chef gang. n ap poste. Mwen m anvi ale pi lwen pou m di ekoute vou lè mèk fèt gaf paske gon seri de bèl fanm la ki nan lari an non sèlman yo pa bezwen nou men lè nou kotwaye yo yo se moun ki pi saj nou konn poukisa e yo prè a tou yo prè pou yo renmen avèk ou nou konn poukisa Paske, y ap trennen w kote ou pa t dwe ale. E lè sa w tande, yo kidnape w. Osi senpl ke sa. Men fò m di nou byen ke mwen pa t toujou fin dakò avèk anpil pwen. Oubyen pozisyon tete sou yon seri de pwen. Konprann ki sa m ap di w tete. Mwen m se, m leve nan geto, m konn reyalite a. Lè w ap debat sou yon kesyon kòm si w ap mete dife sou yon seri de jèn, fòk ou di eksepsyon. Ou konn pou ki sa m di w sa? Ou wè tout kondisyon reyini la, swa pou yon moun kite peyi Dayiti, swa pou lòt gwoup la antre nan gang, epi twazyèm gwoup la pou l mete ajenou pou yo touye l. Paske kèlkeswa moun ki aletranje, li gon jan l wè bagay yo. Pa egzanp, on moun ki aletranje k ap pale Dayiti, li wè l on lòt fason. Ou konprann? Men, on moun ki Ayiti, ki ap viv sitiyasyon an tou, ki ap wè bagay yo. Ban m di w, ou konn sa nèg yo fè la a menn? Ti jèn ki nan geto k pa ka manje. Dayè, ou wè pa gen anyen nan peyi Dayiti, pa gen travay, pa gen anyen. Kounye a, ti jèn ki pa ka manje, ou konn sa nèg yo fè? Nèg gang nan gen dwa parèt la, l ba yo on senksan goud. Yo di, A wè demen l bal on 500 goud. Aprè 3 jou l achte on sandal li fè l kado. Epi jiskaske li rale l, li anwole l, li fè l antre nan gang nan. Kounye a la a, se pou di m, Quel est le rôle de l'Etat dans tout ça? Non pou on sitiyasyon nou kite l fin kanni, epi kounye a n ap plenyen pou jèn ki gen zam nan men yo. Hein? Bon, si sitiyasyon sa ret konsa, aprè 3 zan tout jèn ap gen, ap ame nèt, tout ti jèn ap ame nèt. Epi se la ou pral wè lòbèy ki gen nan peyi sa a. Eske nou konprann? Sa vle di, Leta konplis de yon sitiyasyon, nou erite de yon sitiyasyon nou vin jwenn an 2011, epi nèg yo kraze, yo kare bagay la nèt, yo fè lòbèy yo. Hein! Yo fè lòbèy yo. Pala moun sa yo, fò n pale avè yo tou. Ou konprann? Paske mwen mdon bagay. Wè nèg ki gen zam nan menl lan? A. A la segond depi leta ap fè travay li. Depi leta gen bagay nan menl li ka batay avèk yo. Men pou lenstan se yo menm ki dye yo konprann yo se sèl chèf. Ou konprann? Epi se fo. Paske jou ou konte. Jou gon fòs ki serye ki vin ap goumen sou tèren an la. Wap wè tout nèg ap mete kò yo anba raje. Osi senple ke sa. Eske nou konprann? Antouka map kite nou avèk kelke etidyan nan fakilte nòmal, lekòl nòmal ki leve kanpe aprè lanmò Tiadensky Jean Baptiste. Nap sonje etidyan sa ki te pran bal epi yo kouri al avèk li lopital, li pèdi lavi li. Se menm jan an nou pèdi Tchad e nou di san Tchad pap koule pou granmesi lè nou konnen e politik sa son politik ki ap aplike an Ayiti kote ke sè dènye tan lè se pa masak yo voye fè nan katye, lè se pa krim òganize, lè se pa kidnapin kap fèt chak jou, lè se pa derapaj ki genyen nan de seri de katye, nan de seri de zòn, kounye a nou wè se otomatikman moun yo m pa konn si se snaypè, Kote moun yo rete, donk y ap tire sou moun. E ka sa yo, nou anrejistre plizyè ka konsa deja, se pa ka Tchad la sèlman, paske gen anpil moun nan Fò Nasyonal, anpil moun nan Solino, anpil moun sou Bèlè, anpil moun nan Dèlma 6, anpil moun nan Ri Sen Maten, ki toujou ap plenyen tout sou Avni Poupla, tout sou Channmas la k ap plenyen ki pran bal gen moun ki pran bal deja e se nan menm sitiyasyon sa ke nou konnen genyen pwofesè nou Sorel Jasmin ki tap fè kou nan lekòl la pwovidans e sou poupla la pandan lap fè kou li te pran yon bal nan kou e nou wè sitiyasyon an ap agrave pi plis e gouvènman an pap fè anyen li pa deside fè anyen e nou wè kò gwoup la BINUH yo fè yon sèl yo fè yon alyans avèk. E Ariel Henry ki la kap toupiti pèp la. E pèp la ki deja pa ka manje, pitit li deja pa ka al lekòl, nou wè yo mete gang pou touye l. E sa fè nou di pèp la, sèl espwa yo genyen se rete mobilize, se kontinye leve kanpe nan kat kwen peyi a jiskaske nou chavire sistèm sa, sistèm kriminèl sa Sistèm peze souse sa yo. Men kanmenm, men kanmenm se moun nou ye. Se vre ou di nou toujou gen anpil moun ki viktim nan mitan nou menm jan Gregory Saint Hilaire, men nou menm sèl vwa nou genyen le pèp è souvren, se vwa nou nou genyen pou nou fè pase mesaj la, se mobilize. Pou n mobilize, epi tou pèp la konn tout fòm li kapab bay repons avèk sa, paske nou konnen pèp la te fè 14 dawou 1791, yo te fè 22 dawou 1791, yo gen taktik, yo gen estrateji, yo konn kòman pou yo bay repons. E nou di pèp la rete fè solidarite antre yo, mobilize, mobilize, kontinye leve kanpe jiskaske nou chavire Sistèm pouvwa kriminèl sa a ki fè alyans sou do nou, ki soti pou touye nou, nou menm se lavi nou mande, se libète byennèt, ledikasyon pou tout moun, retire zam nan men timoun yo, mete yo lekòl, mete yo nan lekòl pwofesyonèl, nan inivèsite pou aprann, ki pou itil peyi a, fè teyat, fè penti paske nou konnen gen anpil jèn nan katye popilè yo ki gen anpil talan malerezman leta pa ankadre yo se zam de seri de sektè nan peyi a mete nan men yo pou yo kapab detwi pwòp tèt yo se sa fè nou nou di jèn sa yo resezi yo e nou di lajistis fò pran mezi kont kòm nou konnen pa gen jistis e nou di popilasyon an fòk yo pote plent moun ki viktim kadejak moun ki viktim vyòl, moun ki viktim ensekirite nan peyi a, moun ki pa ka manje, moun ki pèdi byen yo nan latwoublay ke gang ap simen nan peyi a ki telegide pa pouvwa a paske yo fè silans ki ne di ryen konsan. Nou di tout moun sa yo fò yo pote plent kont tout. minis ki nan gouvènman an. Wi, kamarad mwen Kòlnòmal Siperyè, ki se etidyan nan twazyèm ane Lèt Modèn. M ap mande jistis pou li. Gouvènman Ariel Henry an kontinye bwè san pèp la. Li viktim pandan l ap rantre nan fakilte, l ap vini pou l vin suiv kou. Ariel voye tire l. Wi, nou menm nou leve kanpe depi yè. N ap mande jistis pou kamarad nou. Jis lè n jwenn jistis! Lè n jwenn jistis! Donk yon lòt fwa ankò nou menm etidyan lekòl nòmal siperyè nou nan lari a paske leta ayisyen pa sispann asasinen nou, kò gwoup pa sispann asasinen nou, nasyonzini atravè bini pa sispann asasinen nou e nou wè sèl posiblite k genyen pou n kanpe vann san an se mobilize, se mande yon inite nan mitan klas travayè a, se mande yon inite nan mitan chofè machin. Chofè kamyonèt, chofè moto, masi machann, ouvriye, ouvriyèz nan faktori yo, ann fè inite a pou n libere peyi a. Sinon, y ap ekstèmine nou menm jan yo te ekstèmine pèp Tayinous yo. E pou sa rive fèt, se mas yo k dwe ini yo ansanm pou n leve kanpe pou di n pa dakò e pou n chavire jodi a. Nan sans sa a, yo asasine Tchad e nou konnen se Leta, se Ariel Henry, se Milotte Manigat, se André Michel, se yo k asasine l. Lefètke, anben Leta, paske se Leta k ap asasine moun nan tout ti kwen. Kòm leta ap asasine moun sou ti kwen, anben yo asasine l. Kounye a la nou di ke pou sa chanje, fòk gon leve kanpe ki fèt, fòk gon inite ki fèt nan mitan mas yo pou n chanje sa ki genyen la. E si n pa chanje l, pi ta ap pi tris. Dayè, nou wè Pòtoprens yo kalye l. Ò sa se yon zak militè. Nou ka al gade poukisa Anbasad amerikèn kote li ale antoure avèk gang pa janm gen anyen ki fèt, sitou lè n konnen anbasad amerikèn se peyi alò etazini se peyi ki gen yon ajan sekrè ki pi pwisan nan mond la kouman yo fè pa ka kontwole ti sa a donk li klè ke pwojè entènasyonal la pwojè kò gwoup la pwojè bini an se ekstèmine pèp ayisyen e nou dwe leve kanpe pou n chavire jodi a jiska prezan se paske gen yon bagay ki poko fèt e se sa k fè jounen jodi a nou di se yon inite ki pou fèt nan mitan mas la e se sèl inite a k kapab sove nou. E nou konnen ke nou bezwen jistis pou Tchad ak reparasyon pou fanmi l, nou pa ka jwenn li kounya la.